Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se dimanch 12 mars 2023 jodi a la nou mobilize pou n kapab fè anpil emisyon pote lakay ou paske gen n ta kapab di anpil bagay kap pase nan peyi a la men m swete ke genyen yon ti ons de konsyans nèg yo yo kapab pran ki kapab antre nan lespri chak grenn bandi nan peyi sa a. Paske imaj n ap gade la yo, se de bagay kòmsi nou konn wè nan fim. E lè w pral rive nan sekans sa yo aparaman yo pa kite w wè yo. Men sa nou ap wè yo, n ap viv yo. Avan m kòmanse emisyon sa fò m di nou ke je un ami ki li menm abite nan zòn bon repo. Il m'a appelé hier soir pour me dire écoute RL j'ai pas de choix mwen oblije ranmase tout afè m sa ki enpòtan yo men m poko konnen ki kote m prale. M di l ben écoute euh, Voye timoun yo ban mwen. Paske mwa je suis la pour sa. Si lakay mwen ka gen 50 moun a koz de pwoblèm peyi an pap gen pwoblèm. Men se paske l tande pral gon batay pral gon gè. Paske moun sa yo kote yo ye a yo pa viv ditou. Anons fèt nèg pral pote boure nèg pral bay replik epi sa w tande a la. tout moun afole. Akote de sa, sitwayen sa a chaje a lòt pwoblèm, m pa oblije di yo. N ap jere yo ansanm. Men, kite m di nou, kòman w konprann yon moun konsa, ki te rete nan yon zòn menm kote avè m, bandi fè l kite zòn nan? Li te gen yon kay li vann li. L al rete yon kote pou l chache yon ti trankilite. Jounen jodi a la men nan ki sa l ye. Pito l te rete kote sa men l pa t kapab rete paske bandi te gentan kouri dèyè l paske li se yon sitwayen pezib. Li pa oblije dakò ak yon seri de bagay paske lè yon nèg frè m ou gen pitit fi w epi lè w gade pou wè chak jou oubyen chak swa vakabon sanginè ap vin chita devan pòt kay ou pou yo ka vin koze a pitit fi w lan pou yo fè pitit fi sa ou madanm sanginè madanm chimè. Donk ou santi ke se yon desepsyon. Ebyen men nan kisa sitwayen sa li menm li ye jounen jodi a. Mwen prale nan zòn Savyen ansanm avèk nou pou m di nou ke Luckson chèf gang Savyen an il a parle. Men nan priz de pawòl li a se yon iltimatòm ke li voye bay moun li an kour. Ou wè jounen jodi a la bandi yo alèz. Pou yo pale, yo alèz pou yo fè krim, yo alèz pou yo fè sa yo vle. Misye di, si moun yo pa retire kò yo nan wout lan, si pa gen aksè pou machin pase, li menm l ap mete pye l atè a pou l vin fè yo louvri wout la. Èske nou tande mezanmi? Ann tande chèf bandi Savyen an, Luckson, k ap pale. Yes, Lage mesaj sa pou tout moun net kap viv vèrèt, dejaden, doda, dechapèl. Si nou pap reskonsablite tout moun al debloke wout konpa remon an. Sitou pou moun vèrèt menm ki pran mezi pye bwa yo koupe met nan wout la. Nou pa degaje nou pou nal debloke wout la pou gen sikilasyon. nan wout la pou moun Siri a fonksyone. Nou pa ka di n ap bare ok. E la pou nou dekouvri leta pa bon wi. Leta di wi y ap veye nèg ki pral vòlè. Si leta di l ap veye nèg ki pral vòlè ok nou mete polisye nan komisarya Vèrèt, nou mete yon blende ki pou stab anlè a. Blende a sipoze stab nan kafou konpare bon. Nenpòt nèg ki soti ki pral fè zak, kite l pase epi an antre l nou pete mouda l. Nou pa ka akonpanye a popilasyon pou y al koupe pye bwa, mete nou yon wout, e tout moun ki nan santre vil ti rivyè sila, tout moun, tout moun mèt pase pou y al degaje yo, tout ti malere, ti malerèz, tout moun k ap fè antre soti Pòtoprens, Senmak, Se la moun yo fè tout pase yo, tout moun yo nèt pase pase yo pou yal regle aktivite yo. Kounye a pou nou pran wout pou nou bloke l, pou nou di wi. Poutèt nèg k ap soti al vòlè. Poukisa nou menm leta tou nou pa veye nèg k ap soti k al vòlè a pou nou touye l? Pou nou mare l oubyen tou nou touye l? Wi poukisa nou pa fè sa? Popilasyon an tou li menm ki di kwa l bloke wout la. Poukisa pandan blende a anlè a tou nou pa kanpe a blende a? Moun k ap soti al vòlè yo tou pou nou touye yo oubyen tou pou nou mare yo? Pou sa se sikilasyon pou pèp sa menm nou pran nou blokel. Bon mwen m voye mesaj sa menm sitou pou moun vèrèt menm. Mwen m pap ba nou manti jounel man nou wè wè nou pa debloke wout lan depi wout la pa debloke depi wout konpayon an pa debloke m pral pase tout sòlda yo lòd nèt paske pa gen dwa gen wout gen sikilasyon sou wout yankou a pa gen dwa gen sikilasyon sou wout yankou a e malè A yon moun fè ke pran sou wout yankou a pou wè sa nap fèl si wout la pa debloke poum konnen si se nou menm ki ret savyen kap pas kap sikile nan wout la sèlman si se nèg ki ret nan palmis kap sikile nan wout la sèlman yon wout ki gen tout popilasyon sa kap sikile ladann pou nou di nal blokel pou kiyès nou blokel pou tèt nèg kap soti al vòlè e poukisa yo ba nou yon blende Polisye sa yo poukisa yo ba nou yon blende pou nou kanpe nan kafou konpa remon poukisa nou pa dòmi nou pa met blende al dòmi nan kafou konpa remon pou n bay popilasyon sekirite pito ni popilasyon k ap soti nan vale nan komin ti rivyè an ni sa k ap soti nan komin vèrèt lan poukisa nou pa mete blende al dòmi nan kafou konpa remon pou n ba yo sekirite pou n veye yo nou pran blende nou mete l kanpe nan komisarya a jamè soti jamè fè anyen e nou dakò avèk popilasyon pou y al koupe pye bwa lage nou an wout. Se la ou pral tande yo di nèg a zam mechan nèg a zam kriminèl la wi e moun sa yo mwen m ba nou defi m tande nou te pran machin ti rivyè pou nou te bezwen kraze machin ti rivyè nou te bezwen tchwe moun ti rivyè deja moun ti rivyè pa konn anyen nan sa kap pase nan peyi a e pa sou popilasyon e pa sou pèp la pou nou reyaji reyaji sou nèg ki gen zam nan men yo a se sou nèg sa yo pou nou reyaji veye yo ou pito reyaji sou gwo otorite yo a e se otorite yo ki mete peyi a nan eta li a se sou yo pou nou reyaji nou pa gen dwa ap reyaji sou ti malere ti malerèz. k ap sòti defann degoude yo Pòtoprens, nèg ki sou vye bis ki pral pase mizè yo nan stasyon pou yo chaje pou fè 50 goud pou yo okipe madanm yo ak pitit yo a, epa sou yo pou nou pase ray la. Nou konn kote pou nou pase ray la deja. Mwen m pale nou wè mesaj la m voye l pou nou e m konnen nou tout nèt pral tande l. Depi gen moun ki nan depatman Latibonit la menm m konnen nou tout nèt pral tande l. Si Leta Oubyen tou popilasyon ki te pran pye bwa yo, ki koupe pye bwa lage nan wout lan, fè pyès moun sivye pa ka soti pou y al regle aktivite yo a. Hay, m p ap ba nou manti. Lè a Picano di nèg sa vin move nèg, Picano di nèg palmis move nèg, lè a mwen m pral lage tout chan aje sa yo nèt sou wout la. E lè m lage yo a m konnen tou, lè m konnen yo pran lage a tou m konnen yo p ap pran pou jwèt, yo p ap pran pou griyen dan. Yo p ap pran pou jwèt, yo p ap pran pou griyen dan. Pou m konnen pou kisa nou bloke wout sa a menm, wout ti rivyè sa a pou kisa nou bloke l, kounye a pou nou mete tout moun sa yo nèt an otaj, moun yo gen aktivite yo pou yo regle epi yo pa ka regle l. Pou kisa nou fè sa? Mwen sèl sa m voye mesaj sa yo ba, m voye mesaj la ba nou pou nou degaje nou pou mèt Jan Jak. Pou nou degaje nou kou mèt Jan-Jak pou nou debloke wout lan. E si nou pa pran reskonsablite nou pou nou debloke wout lan tou, sa nou pran se pa nou. Pa p gen sikilasyon sou wout Yankou an. Depi wout Tivyen an pa ka debloke, depi wout Konpare Tivyen pou soti Konpare Mou an pa ka debloke pou moun Tivyen fonksyone, e pa pou bandi non. Si nou bezwen tue bandi yo, fè blennde a kanpe nan kafou konpareman pou l dòmi la pou l veye bandi k ap soti, nèg k ap soti a zam al fè, al pote popilasyon dezavani an. Pou blennde a kanpe la pou l veye pou l touye yo. Men fò pèp la, fò pèp Tiv a ka alèz, fò moun yo ka sikile kòrèkteman. Fòk yo ka sikile. Bon moun Tiv a y ap viv anba nèg yo la, an kè kase y ap viv, se rezi yo rezi yo y ap viv anba nèg yo. Epi nou menm pou nou di nou pral bloke wout pou yo pou yo pa sikile kòman nap bloke wout pou yo pa sikile a sèl sa m konnen nou pral di nèg savyen move nèg nou pral di nèg palmis move nèg nou pral di nou pa bon si tout fwa wout sa pa an mezi pou l debloke si nou pa pran reskonsablite nou pou leta pa pran reskonsablite pou l debloke wout lan pou moun vèrèt moun doda moun de chabèl ki tal koupe pi bwa lage nan wout la pou nou pral retire yo sèl sa m konnen ap gen ayay nan jou kap vin la yo. M voye mesaj la ba nou si nou vle debloke l nou vle l si nou pa vle debloke l tou kite l sa kap vini an pou nou tann li. Luckson genyen tout rezon li paske m renmen a chak fwa map fè yon emisyon sou moun sa yo m toujou di nou ke se leta ki lakòz sa paske lè nèg yo te pran odma poukisa yo pat kwense rès baz la yo rete la yo fèmen je yo sou lòt ti bandi pwèl pete yo jiskaske. Nèg yo rive pran Dann e men nan kisa nou ye jounen jodi a. Sa vle di Savyen retounen menm Savyen li te ye an sou Odma. Donk pa gen pwoblèm nap vanse lavi fezan epi popilasyon an li menm lap kreve. Men m di nou chak jou pèp ayisyen nou pa kapab rete pou n mouri ajenou. Tande byen wi! Nou pa kapab rete mouri ajenou. Ann al fon ti gade nan batay ki genyen, alò ki te genyen, nan blòk Belèr avèk Solinò. Fò m di nou byen, nou pral gen chans pou n tande. Yon temwanyaj. Temwanyaj kote ke anpil moun nan Solino ki ap kriye devan bandi yo pou di yo tanpri bay yon chans. Sitwayen sa ki pral pale nan videyo sa, w ap gen chans pou dekouvri lakay li yon sans imoristik. Li itilize yon langaj boufon, men pou kapab fè w plonje nan reyalite a. E tou sa l di yo, pa gen manti nan sa. Jounen jodi a la a, yon bandi gen dwa parèt devan pòt kay ou, pòt kay la tonbe paske pòt la li menm, li deja fwistre. Li sou presyon tou. Yon bal 22. kapab pèse kay moun sa yo alèz paske kote yo rete a m ta kapab di nenpòt ti van kapab vide kay yo atè. E poukisa se yo menm k ap soufri jounen jodi a? Ann tande temwanyaj sa. Semèn nan fè yon semèn nan dwa ta yon grenn mayo sou mwen, pa gen kote pou m dòmi, nou pa alèz, pèp la ap mal viv mezanmi, nèg a zam yo pran konsyans. Kite pèp la alèz li gen kay li l peye kay li fòl ka viv ladann epa pèp la k ba nou zam pou nou goumen nan vi goumen gen plizyè tè vid al goumen nan yon tè vid pa goumen bò kou pèp la fò pèp la ka dòmi alèz tou mesye fò yo pale pou pèp la pèp la pa alèz menm pèp solino ap kouri pèp tout kote ap kouri li pa bon pou nou gen nan moun kap dòmi devan pòt kay moun yo ap bare malonèt gen nèg ki kite chanm kay li fèmen kap dòmi kay yon blòdè blòdè ap fèl jete pipi fèl jete tout bagay nan kay li sa pa bon vre mesye pèp la manke alèz mesye. Pran konsyans pou pèp la, e pa pèp la k pwoblèm peyi a vre, e nou k pwoblèm peyi a, e pa pèp la k ba nou zam, e pa li pou n fè kouri mesye. Silvouplè nèg a zam yo, pran konsyans pou nou, n ap mal dòmi, si pòt lakay mwen depi m detire pòt la ouvè malfektè fè zong mwen nan m maten, fò m ka dòmi mezanmi nèg a zam yo ba nou chans nou, fò nou fonksyone nou menm, e la n genyen, e zòn nan n genyen, nou pa ka anfème kay 100 mil dola, 200 mil dola, nou pa nan gang. Nou menm nou pa nan gang, nou pa ka fè gang. Ay nou anbi a, nou renmen alèz. Nou renmen alèz, nou pa ka fè gang nou menm. Fò nou ka fonksyone, fò nou ka mache. Fò nou alèz, e rastaman nou ye, fò nou alèz. Nap mal fonksyone, voye je gad pèp la mezanmi. Pa gon gouvènman pou pale pou nou. Kilè gouvènman pral pale pou nou? Lè nou tout fin mouri nèt. Inosan ap mouri, moun ki koupab la ap viv mesye. Kijan n santi nou? Lè nou an malere ap kite kay li, 12 timoun, 13 timoun. Men malere yo mechan tou. Nou konnen kay la, on pyès kay. Nou pa ka fè 13 timoun, 12 timoun. Malere Solino a nan kouri kite 2 timoun mezanmi. Ayi abi. Si l bliye chodyè l, li bliye 2 timoun. Kisa l pral fè manje? Kisa l pral manje mesye? Gen moun k ap dòmi nan lari mesye. Nou gen paran tou. Pran konsyans de tèt nou non mesye. Pran konsyans de tèt nou, nèg a zam yo. Silvouplè. Bay malere yo yon chans. Malere, malerèz yo. Fè yo dòmi alèz. Lè w pale pou yal ou di pou yal batay sou teren li de kisa w vle pale menm? Al batay kote k gen espas pa batay kote ki gen moun. Kote moun ki anfas yo a kiyès pou yo batay? Pèp la k anfas se pèp la kap kouri m pa yap goumen a moun ki anfas yo dèyè. Pèp la kap kouri. Kalkile w pèp la ap kouri a 3 4 timoun nan men l mezanmi kisa nou voye moun nan al fè mezanmi? Èske moun nan ka peye kay petyonvil li ka peye kay mali? Nou nap mal dòmi ankò epi yap fè nou kouri mezanmi li pa bon pou nou. Nap domi sou tansyon. Kaki ui, map domi yon je fèmen yon je ouvè. Sim tande to ou pyem gentan nan akra map fè raje. Am pa tazan m pa anyen mezanmi. Fòm alèz tou mezanmi. Nap viv strese nan peyi a. Yon peyi lavi a di. Tout bagay chè nan peyi a. Pou kounya kout bal enpoze w viv. Kisa ou wè yon ti jèn fè? Yon ti jèn ki pa manyen zam nan peyi a. Kisa ki avni l? Yon ti jèn kal lekòl, ki avni l nan yon peyi konsa? Avni nou met pou ti jèn nan, e pran Biden al Ozetazini, al bourike, pote bwat, fè tout bagay. Non, e pa dwe konsa menn. Nan peyi ou dwe viv. Aske e la papa m gen tè, e la manman m gen byen, e m pa ka al goumen nan lòt peyi, mesi. E nan peyi m pou m alèz. Si m pa alèz nan peyi m, m pa ka alèz nan peyi moun. Mezanmi fòw pale menn gouvènman pa la moun yo pa la malèz yo leta ayisyen pou responsablite nou an menm mesye e nou k leta e nou k pwoblèm nan vre e leta ayisyen k pwoblèm nan pa e yo pwoblèm nan depi an 86 m tande y ap goumen pou yon pwoblèm jiska prezan menm nan 2023 pwoblèm nan pa janm ka rezoud kilè pwoblèm nan ap rezoud lè nou tout fin mouri yon nèg yon moun ki kite fanmi l mouri isi e chon e menn a ou ka antre ti kouzon ou ka antre yon fwa ou ka antre yon sò menn ayiti pa gen kote pou moun ap viv menn. Lè yo pa ba w posiblite pou w viv. Jou w pa anyen nan peyi a, nèg a ka gade w fout w bal nan tèt li pa itil anyen tankou w blad li pete nan fèt. Si w pa alèz menn, malere pa manje. Wè nou gen pou n tounen tankou chinwa mesye, nou gen pou n ap manje tout vye bèt nèt. Chen an depi kounya m kòmanse abitye a chen an, m al manje ti beka m kafou a yo bò. M pa alèz mesye, nou pa alèz, malere pa alèz. Mesye fon je pou malere alèz mesye e pa malere ak ba nou zam nan vre mesye wi mezanmi peyi a di peyi a di menm yon pè fanm ou pa ka genyen en wap mal manje ou mal domi menn kal kilo menn kote map domi an m konn nan diskisyon a malfekte a lap gade m deyò e tankou lè w ba yon vye fout wal nan va wal gade e konsa wi lakay la ye mesye kounya ki kout bal ki kout bal mesye menm yon 22 ka tire nan pòt la pòt la tonbe. Bandi a konnya lè zam nan pòt la tonbe pou kòl wi paske pòt la fè sezisman anvan paske pòt la pa byen ranje m mal dòmi menm ki jan m pral santi m hein kalkilo menn pou m fè 2 semèn a yon mare sou men yon semèn nan vè yon semèn nan dwèt sou konsyans kiyès e nèg ka vin tire kout bal la l do touni pye atè l santi fò sak nan men l lan l pa konn valè l menn yo pa pran vi moun pou anyen mesye. Nou vle viv tou men nal lekol nou edike nou vle travay gen enjenyè la kap kouri men kite pou ti sanzave men ki ta dwa yon moun mesye pou map kouri kite kay mwen map mal viv nou nan pozisyon pou tout moun bandi e sa yo vle fè nan peyi a. Ou pa wè gen de jèn gason ki ap jete pipi pou moun bay eske sa ou bay ou viv menm? Mwen viv li menm jèn gason kap domi kay moun kap jete pipi yo vin tounen fanm men nèg la tounen zorye nèg la paske lap mal viv. Peyi a pa dwe konsa mesye. Nèg la kite kay li fèmen a tout bagay nèt. Li pa ka vin mal dòmi pou moun mesye. Bay pèp la yon chans mesye. Kilè? Depi an 2004 nap fè sa wi mesye. Si nou ta pote yon bagay pou nou e pa 2023 pou peyi a ta chanje a kout bal mesye. Nou pa wè chanjman peyi a e pa zam ki chanjman peyi a. Chanjman peyi a e pou pèp la ka alèz menm. Ti doum diri a fò ti malere a ka kwit diri a. Mal kalkile ou fin manje yon diri kout bal pran nan vant ou. Kijan ou pral sòti? Jare. Pandan vant ou bon tande to to to Jare gentan pran tout bagay ou kouri. Dèfwa m konn kouri. Ou panse kolera. Lè m fou kouri m panse m ka kouri ke Usain Bolt wi mesye. Jamayiken pa ka kouri pase m non. Tout Ayisyen ka al nan kous wi jan peyi a vin ye la mesye. Pale pye nou bon n ka kouri. E kouri n ka kouri, kouri n ka kouri mesye. Nou oblije kouri n pa ka rete rezistan anba nèg a zam nan. Pale nèg ki pot zam nan li menm li pa reflechi. Depi l poze, li poze men l sou gachèt la la 30 bal pati l pa ba w regle anyen pou li men. Li tankou yon fim. Ayisyen wè moun blan kap fè fim pa fè pi gwo fim pase nou Ay dat map gad fim bandi ap mouri bandi a mouri nan nimewo 1 nan nimewo 2 depi yon bandi mouri isi li mouri nèt pi gwo fim nan e isi li ye mesye nap mal viv pi ba bay pèp la pa viv menm nèg a zam yo ba nou chans non mesye nèg a zam yo silvouplè ba nou chans. Malere malèrèz pa ka viv nan geto a. Fè 4 jou ap manje pen a dlo sikre sèt mwa. Nou pa viv menm, nou pa bòs mason, nou fè vi ap manje pen a dlo sikre, pen a kouwòn. E pa bòs mason k an difikilte, e pèp la k an difikilte. Fò nou ka manje, fò nou ka alèz mesye. Ba nou chans, fò nou gen konsyans tou. Zam ki nan men nou an mesye. Pran l, depi n ap pot zam, pot zam pou yon bon koz, pa pote pou vye koz mesye. Ayè sa k nan men nou an l ka defann e pa pèp la pou n defann avè l. Si n ka defann e pa pèp la n ap defann sou pèp la l pa pou. Sa a di mande pou mesye yo vire bout zam nan? Mezanmi e moun ki ba nou lan li ki pwoblèm nan e pa pèp la ki ba nou l vire l vire l debouche l si n vle yon chanjman vre si n vle pèp la avè nou fon bon chanjman pou pèp la wè n ap goumen lè n ap goumen n met pèp la deyò e pa goumen nou pa goumen pou pèp nou goumen pou nou nèg yo pa goumen nan enterè yo yo goumen nan enterè pèp la non yo goumen nan enterè tèt yo menm. A ki lo nèg ap mal viv, m ap mal viv, ti jèn sa ap mal viv, n ap mal dòmi. En, lè n ap dòmi lakay nou, n dòmi tankou k bonbon krakenas, len sou lòt, tankou pake sosis. Si w detire misye, tout moun ki dèyè a tonbe. Gad bon n ap dòmi lakay mwen, nou fè menm rèv wi, tout moun fè rèv goumen. Bon n ap mal dòmi, e rèv goumen n ka fè, n pa ka fè bon rèv non mesye. Nou ka pa gen maklouklou menm. Nou ka pa gen maklouklou, maklouklou e 32 jiga l ye kounye a. Yon nèg ki gen maklouklou l ka pran son, l ka pran tout bagay nèt wi. Yon nèg anlè ak gen maklouklou li ka pran titanik sou li tèlman maklouklou a gou wi sòm 119 wi mezanmi nou pa alèz mesye ba malere yon chans malere pa gen chans gran nèg san konsyans san konsyans ba ayiti yon chans mesye silvouplè mesye nou pa gen lòt kote menm kat elektoral m pa gen alevwa pou paspò kote m prale kote m prale ba nou chans san konsyans. Ki kote? Kote pèp la? Kote yo pral fè kado kounya yo te nan Biden yo prale? Ki espwa Biden? Kouzen m depi lè Biden nan pa gen fanmi k bipe m. Toute fanmi m sou Facebook tout dezabòne avè m. Sa yo voye m al fè? Kite nan peyi a pou mouri nou reziye nou mesye. Eli nou gen. Mesye nou pa alèz menm mesye si nap fè yon bagay fè yon bagay pou pèp la. Bay pèp la yon chans mesye. Leta ayisyen. Tout sa kap pase nan geto a leta pa janm parèt si nou sou tèt nou nou pa janm parèt tout nou kap sibi ay abi nap fè moun fòn fòn fon jan pou pèp la mesye abi abi pèp la pa gen abi pou met sou li lap sibi abi pèp la pa ka abi silvouplè leta ayisyen ban nou chans si. M ta renmen di nou yon koze mesye bandi yo pou kiyès nap travay pou tèt nou pou la repiblik e pou kominote entènasyonal la ou kwa